Depi l fè minui aswè a, ou te nan Sid, rete nan Sid. Ou te nan lwès, rete nan lwès. Pa travèse Matisan. Deklarasyon sa ki fèt par sendikalis Meychange pandan lapolis ap opere sou wout la, ravèt pa sote Rat pa travèse, zandolit pa moute bwa, si w al eseye travèse, sa w pran se pa w. Chèf polis la ki se Frantz Elbé fè w rive pòtay Leyogani, pa desann twò ba pèp ayisyen. E li tou prezante premye bilan operasyon lapolis pandan dènye moman yo la a. Byen ke li pa bay efektif, men anpil bandi mouri, yon pakèt nan prizon, e non sèlman sa tou, anpil machin ak motosiklèt sezi medam matmwazèl e mesye. Bandi an fin tire kantite katouch ki te nan zam ni, li voye zam ni sou do l, Li rantre nan baz. Pandan l rantre pèp ayisyen lap vide ti dlo sou pye l, kisa ki pral pase? Cha lapolis ap pase epi yo koww yo lage yon ti baay nan mitan po tèt misye, li sot tonbe li pa leve. Sitiyasyon sa ki lage gwo panik nan baz la, Izo ansanm avèk Manno vin konprann mete 500 pwen sou ou sa pa vle di katouch pap travèse w. Medam, matmwazèl e mesye, pèp Ench apre yo te fin bay yon bandi bwa kale, moun sa yo ki te trè entelijan, yo te gentan pran telefòn ki te nan men jenòm sa ki t ap travèse. Ebyen pèp ayisyen yo pral pale ansanm avèk madanm bandi a. Madanm nan kap esplike depi kilè mari l nan gang e se paske l pat gen kòb ki fè ke li pot ko fè nèg la kite gang, nèg la tap travèse pou rantre an Repiblik Dominikèn. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ce soir, on va faire l'économie du bois calé ensemble avec Maître Edzer Emile qui baille position sur le dossier si là est-ce que peuple a fait recette ou bien il fait bénéfice mes Géo, Nou pral lapriyè ansanm. W ap repete ansanm avè m. Senyè, men manchèt mwen. Senyè, men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an, Senyè. Beni manchèt mwen an, Senyè. Pou lè m ap sèvi avè l. Kont yon bandi. Ke m voye l devan. Zanmi pa w fouco ki rantre lakay ou bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di w mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa Si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Medam matmwazèl e mesye batay la rèd rèd nan baz bandi yo, bandi yo panike yo ap ranmase pakèt yo tanzantan yo ap eseye kite baz pou al kache. Pandan wikenn nan la a, lapolis nasyonal fè gwo kou nan baz 5 segond. Gen yon bandi ki tonbe, bandi sa a ki rele Ti Zo pèp ayisyen, ebyen chèf de gang yo pral konprann mete 500 pwen sou ou sa pa vle di katouch pap travèse w. Bandi sa ki rele Tizo, ki se yon gwo manb nan pwodiksyon gang 5 segond, pandan misye fin tire ansanm avèk lapolis, bal li fini l ranmase zam ni, li rantre nan baz, l ap vide ti dlo sou pye l, ebyen lapolis tou pase, li vide misye atè, cha pase pèp ayisyen, li keyil. Sitiyasyon sa ki lage gwo panik nan baz mesye yo, yo nan gwo dout aktyèlman la a, yo wè pwen pa ka pwoteje yo, kisa yo ap fè, yon dosye n ap swiv. E medam, matmwazèl e se mesye e yè ou kapab wè jan 4 nèg boule vif nan Gonayiv, Donk, bal kòmanse ra nan divès baz. Plis manchèt ap achte, se plis katouch ap redui. N ap mande ansanm avèk popilasyon ki rete nan zòn bò kote ki gen fontyè yo pou rete veyatif. Moun ki rete bò pò yo silvouplè, veye bato k ap dechaje. Depi n tande otorite yo veye motosiklèt, veye kamyonèt, veye sak chabon, veye sèkèy kap pase rantre an pwovens. Bravo ansanm avèk polisye nan sant peyi a ki pran dispozisyon fouye tout machin, tout tèt bis kap eseye rantre andedan pou konnen eske pa genyen bandi ki kache andedan sèkèy sa yo paske nan dènye moman yo la a Ebyen marengwen ap vole nou pa konn mal nou pa konn femèl. Matisan pral bloke, okenn machin transpò piblik pa gen dwa travèse perimèt sa a apati de demen 15 me a nan lide pou ke pa genyen domaj kolateral, selon sendikalis Méhu Changeux. Desizyon sa a vini aprè lapolis ak lame pran desizyon pou jere gwoup gang kap bay pwoblèm anba a. Medam, matmwazèl e mesye pou plis detay an nou tande sendikalis la. Nap di bonjou bonswa a tout laprès an jeneral. Jounen jodi a, antan ke reskonsab transpò, nou fè konferans de près sa a pou nou mande popilasyon an e transpòtè yo an patikilye ki frekante zòn Matisan an. Anben, pa rapò a nonb de moun nou genyen ki viktim o nivo Matisan sè dènye jou, moun yo kidnape, ti machin nou yo kenbe, anben, plis move zak k ap fèt pa rapò a machin transpò yo Y ap jwenn anpil zam ladan yo, anpil nèg pwofite de machin transpò yo pou yo travèse. Lè se pa Gonayiv, se onivo kapital la. E nou wè anpil sa se se vin tounen yon monè kouran kote anpil machin transpò yo se a e yo bandi yo ap fè presyon sou chofè yo, yo pran machin yo nan men chofè yo, nan men pou yo kontinye ap fè zak banditis, ap pase ak zam. minisyon, anben pou tout rezon sa yo, avèk sè dènye tan sa lapolis ap regle o nivo Pòtay Leyogàn e Vilaj de Dye pou Gran Matisan, anben nou mwen di yo jou kap lendi 15 lan, nou pa otorize kèlkanswa machin nan. pou yo pase zòn Matisan an, anben nou menm nou pwofite de moman nou wè lapolis ap fè travay li a, anben nou menm kòm transpòtè pou nou bay patisipasyon pa nou, nou mande pou tout machin an jeneral pa janbe Matisan apati de lendi 15 jiskaske lapolis repran kontwòl Matisan an e pou fasilite transpò a fèt ak plis ou mwen avèk plis. Respè, anben pou tout rezon sa yo, nou kontakte tout reskonsab sitou gran sid la, anben sa ki ka kanpe, kanpe, men nou di limit yo se Bizoton jiskaske lapolis pran kontwòl Matisan. E nou mande pou tout machin an jeneral, ke l te piblik, ke l te prive, Lendi 15 pou yo pa travèse Matisan jiskaske lapolis pran kontwòl de Pòtay Logan a Matisan. E nou di l ankò, pa bliye twòp move zak ap pase nan zòn yo ni machin piblik yo y ap itilize pou yo fè minisyon yo pase, ni pasaje k ap soufri nan sa k ap pase nan anben pou evite Nan echanj de ti ant bandi a ak lapolis, anben nou di jouk lendi a, tout machin, pa oken machin ki otorize pase Matisan jiskaske lapolis pran kontwòl zòn nan. E yon lòt fwa ankò, nou salye tout moun e n swete tout moun koube anba mezi sa. Vwala medam matmwazèlz e mesye ou tap tande sendikalis Meyy donk lagè avèti pa tiye kokobe oubyen jann te kapab dil bouch pa fèt zòrèy pa fèt pou pi long pase bouch antouka ou menm kite genyen pou te fè wout sila a rete lakay ou pran ti tan an atandan lapolis fin jere sa l ap rejere nan zòn pi ba a. Genyen chèf polis la ki se Frantz Elbé ki te fon rive nan sou komisarya Pòtay la. Li pa t ale pi lwen pèp ayisyen tenkèt. Donk, medam, matmwazèl e mesye, rive l te rive Pòtay, se pou l te gade kòman sitiyasyon an ye, kòman operasyon an ap dewoule. E tou nan yon kout videyo, li te prezante bilan operasyon lapolis la pandan dènye moman yo la a. Mwen envite w tande ansanm avèk mwen. Polis la kontinye mobilize nan tout kwen peyi a. Nan konba kont bandi. Pou pwoteje popilasyon an e ede popilasyon an mennen aktivite l libelibè. Humm. Nan lit sa a, lapolis rive sezi anpil zam ak minisyon. Plizyè otaj libere. Veyikil ki te vole rekipere. Lapolis rive mete an leta de nuire plizyè bandi. E rezilta sa yo, yo rive fèt gras ak detèminasyon, volonte, espri de sakrifis vanyan polisye nou yo. Epi ak gwo sipò popilasyon an. Ann kontinye maryaj polis popilasyon an, maryaj tout sektè anndan vi nasyonal la, nan respè lalwa ak konstitisyon peyi a, pou nou fini nèt ak sitiyasyon ensekirite peyi a. Viv lapolis nasyonal Dayiti, viktwa se pou nou li. Alelouya gen Bondye m espere ke 3 evite lom nou ranje koze nou medam matmwazèl se mesye la wap gade ebyen se chèf polis la ki te debake pòtay leyogan ki te fon pase nan komisarya frèzesè byeneme ou konnen ann pase poun fè ti foto poun pale ansanm avèk lè polisye Fè ti chita, motive yo, se ekstrèmeman enpòtan. Donk, ou kapab konprann kòman sitiyasyon an ye e n ap toujou kontinye ankouraje lapolis pou ke yo kontinye frape. Lapolis nasyonal atravè relasyon piblik anonse gen 2 bandi ki mòtèlman bwa kale pèp ayisyen. Bandi sa yo ki tonbe ki pa leve ant lokalite Ti Sous ansanm avèk Rozo, zòn Karyès, sou wout nasyonal nimewo 1 an. Lapolis arive sezi tou 2 Jet Ski ansanm avèk yon motè bato. Lapolis yon lòt fwa ankò, yo deklare yo detèmine pou pouswiv gang yo, pandan pèp la li menm ak manchèt li dèyè, l ap ede yo demantle gang. Pa sèlman gang a sapat, men gang a kravat yo tou, medam, matmwazèl e mesye. Pandan dènyè moman yo la a, m pa kache di ou, bandi yo te mèt rantre nan vant manman yo, enben, popilasyon an ap mache pran yo. Jan l di nan Ezayi, pa genyen repo pou mechan yo. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, madan bandi a te genyen randevou ansanm avè l. Ebyen li rete li pa wè garçon. E sa ki pase garçon gentan pase nan bwa kale nan vil Ench. Nou raple nou nan jou pase yo sa ki te pase Ench. Endividi yo te kenbe met dife sou li misye ap sote anba dife a. Enben se eleman sa. Men, avan menm popilasyon an pase l Bwa Kale a, misye te gen telefòn li, gon sitwayen nan foul la ki pran telefòn nan e fè misye retire kòd la sou telefòn nan. Lè misye retire kòd sou telefòn, apre sa popilasyon an ba li Bwa Kale. Se te yon bèl strateji. Men sa ki pral pase, lè madan bandi rete l pa janm tande bandi. Fò l eseye sone telefòn pou l konnen Cheri kote w ye? Paske misye t ap kouri kite baz pou ke li rantre an Repiblik Dominikèn. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, sitwayen sa a ki te pran telefòn nan nan men bandi a fè l retire kòd, li pral pale ansanm avèk madanm nèg la. Pale lap pale ansanm avèl, fi a pral di depi kilè nèg la nan gang? E non sèlman sa tou, se lajan l potko genyen ki fè li potko fè nèg la degaje l li kite zòn nan rapid paske bagay la difisil. E se pandan yo ap bay bwa kale a misye li menm vin ap bouje pou l eseye kite peyi a pou rantre an Repiblik Dominikèn epi moun ench pral kwaze ansanm avèl yo pral bali bwa kale. An nou tande konvèsasyon an ansanm. Madam ou pa bezwen kriye ou pa bezwen kriye marou marou marou pa mouri sèl bagay ou di ou di li menm li di gen 2 zan depi lan gang nan ou menm ou dil pa gen 2 zan. Hein pourquoi tu pleures ma chérie. Non tande konbyen tanl gen nan gang nan pou ou menm apèn li ka gon 3 mwa. An men sa vle di gen plis ke 3 mwa? An men. Si w ta di l gen 3 mwa nan manti, ou pa t ko jwenn kòb pou w te fè l kite. Kòman nèg, yon nèg nan gang kounya yo kwè w ap chèche kòb pou w fè l kite gang nan? A la traka pou lave kayitè papa oh oh. Li pa mouri, li pa mouri, mari w pa mouri, se nan prizon l ye. M byen kontan w jwenn kòb pou voye l Sendomeng pou fè l kite gang nan, men mari w pa mouri, li nan prizon. Annik kite nanm sèm pou mwen. Dakò, li nan prizon, li nan prizon madanm ou pa bezwen kriye, wa rele pita fò w pale avè l. Pou nèg kap di evite touye inosan yo m ka konprann nou mesye e nou pa vle pou se lanachi kap e taye banda nan sosyete men e telefòn misye nan menm ak tout e kòd la avan misye pran pran pran bon de twa bwa M te fè l retire kòd la, men telefòn nan nan men m la. M poko ale sou galri pou m al chèche prèv. Sa se madanm misye k ap kriye. M di ke se se nan prizon misye ye. Ave di ke gen strateji pou fè moun nan pale. M di l ke misye gen dezan depi l nan gang nan, se sa l di nou. Li menm li di maril pa gen tout tan sa nan gang nan vre eske w la esak fè lap kouri pou yo retirel poul voye sendomeng al di pou nèg kap di inosan yo m panse menm si e telefòn nan pa twò bon pou nou ta tande kanbemèm. Humm ala traka hahahahahaha Pase si mari w mouri nan gang ou pa kab vin kriye yo ap pase bwa kale sou ou kounya la pou moun sa destrese pèp ayisyen pou l defoule l l ap chache yon vye mò pou l kriye ebyen fòk ke ou veye pou moun nan ki mouri an pa pote chay sa ay rèl k ap fèt la se pa pou li humm. Antouka, nou kapab konprann Bwa Kale a ap bay gwo gwo rezilta nan peyi Dayiti. Frè m ak sè m k ap koute m, gen yon lòt voice ankò ki pran lari. Ebyen, la a se 2 nèg k ap pale, men gen lè gen youn ki pi gang pase lòt, men tou 2 gen zam ilegal. Ebyen, sa ki pral pase, youn nan yo kidnape on pakèt moun. Malgre lajan fin bay, li stil toujou kenbe moun yo, li kenbe peyizan yo. Donk, pèp ayisyen, sa ke m ap vin konprann nan deklarasyon mesye yo, monchè, chanje gon anpil, gen anpil moun ki gen nan tèt yo bandi yo pral chanje a, retire sa nan may ou tande. Malgre yo wè fason popilasyon an lè yo depoze lapat sou yo, fason yo lage manchèt winch winch devan dèyè pèp ayisyen, ebyen malgre sa lòt yo ki kontinye ap kidnape moun nan, yo pa pran konsyans yo pap chanje. Pa panse w pral briye pou yo, yo prale chanje. E si w wè bandi yo a chanje ou mèt kwè m politisyen depi 86 k ap kraze peyi a ap chanje tou. Pou plis detay, kite m fè w tande 2 mesye sa yo ki t ap pale. Sa k gen brother Jimmy? Nou poze kòman bagay yo ye? Banm di menm, kilè nap bay ti pèp la yon ti chans? Kilè nap bay pèp la yon ti chans? Kisa? Ah monchè, bon maten an gad yon kidnapin nou fè la a menm nou antre moun yo lakay ou a menm. Kòman? Maten an gad yon kidnapin nou fè avè nèg ou yo la a menm, nou pran moun yo mete yo lakay ou a. Kidnapin sa nèg mwen yo? Wi. Wap fè wap vin pran yo? Ah moun yo pa moun pam, m paka di map vin pran yo men fò nou manyen bay pèp la yon ti chans tou. Fò nonman yo bay pèp la yon ti chans tou. Ah monchè. Bon moun yo anndan chanm kay ou a, nan kay ou a kote ou te fè a monchè. Ah fò nonman yo bay pèp la yon ti chans wi papa. Jonas, ou konnen mwen m ka debake. Ou konnen m ka debake. Ou ka debake? Ou konnen m ka debake. Ou konnen lè m mete m atè, mwen m pa konn nan griyen dan. Ou menm vini non men. Men mwen e bay pèp la yon ti chans non men. Manti vini men. Bay pèp la yon ti chans brother men. Yo libere moun yo e pa joure ak enpòtan men. Libere moun yo men. Ah Jonas mwen pap joure manmanw non menn m pap joure manmanw non menn men libere moun yo bòdè ou fin pran kòb moun yo epi aprè sa yo kidnapew al fèw pase mizè anndan kay ou a menn ou fin kidnape moun yo menn ou pran kòb ki te gen nan men yo epi aprè sa yo al mete yo anndan kay ou a pou yo pase mizè menn. Mwen m pase mizè? Ah wal wal fè moun yo pase mizè anndan kay ou a menn. Ou pa vin pran yo menn. Ah libere moun yo menn fò libere moun yo bòdè. Bon ou konn kay la ou konn kay la se ou konn ou gen zam nan menw. Enben poum byen diw sa m gen zam nan menm se vre men zam m gen an se moun yo se pèp la lap pwoteje menm diw libere moun yo bòdè libere moun yo. Sa ou sòye menn? Ahh ou konn sam ye deja monchè wap mandem sam ye ankò? Mwen pa konn sa ou ye non menn. Ou pa konn sam ye epi ou dim vin dèyè moun yo. Banm kaka mesye pou kiyes pou vin relem nap fèm lalo a lalo a kisa wap fèm menn. Anben Jonas m konnen epa jodi a ou vòlè menn men gen konsyans gen konsyans ou fè pèp la pase mizè menn ou tap ka zanmim tou menn konn zanmi vòlè. Manman w Ah pa nan konn nan sa w pi fò menn. Valè kòb vòlè w manje wè. Oh m te konn m te ka manje kòb vòlè vre wi lè w te nan vòlè m pat ko konnen an. Yo ransa ransa pa bon ok menn. Pa rele pou telefòn ok nèg. Enben map toujou ka rele w wi tout otan w ap fè sak sal map toujou ka rele w e dènye jou yo tou m kwè tèt ou gen pou l nan menm wi nan jou kap rive yo. Tèt ou gen pou l nan menm wi nan jou k ap rive yo. Enben, e pa lò e. Mwen ou konnen depi m met pye m atè ou konn sa m ka fè. Enben, met pye w sou lis Bouno a non. Met pye w sou lis Bouno a non. Chak jou Bouno. Met pye w sou lis Bouno a. Ou mèt rive bò Vye Drag la sèlman, pete yon kout bal sèlman m rive sou ou wi. Animo ki mal chen. A. Enpav. Enpav. Ou se sa. E san fanmi ki toujou ap fè kidnapin konsa a menm. Nèg ki san fanmi, moun san anyen, epav k toujou ap vòlè, k ap kraze peyi a e menm. Antouka, medam, matmwazèl e mesye, se vòlè k ap joure vòlè, se gang k ap manke gang dega, youn p ap chanje, yo p ap depoze zam. lè lapolis ap fann fwa yo, lè popilasyon ap lage manchèt sou yo, ap gaye kaka yo, m p ap di podyab, okontrè lè m ap pase, m ap di ban m po a. Se sa k fè li enpòtan pèp ayisyen, chak jou pou resite priyè sa pou lapolis, pou Bondye egzèse dwèt yo pou yo kontinye gaye kaka bandi kap bay problèm nan peyi a. Papa n ki nan syèl yo, ou menm ki te fann lanmè wouj an 2 anglouti lame farawon, nan minit sa nou leve lapolis nasyonal devan w kap mennen yon operasyon andedan vilaj de Dye, map mande w pou pwoteje yo papa. Ke chak grenn katouch y ap tire va tonbe nan mitan vant bandi pou gaye kaka yo, pa kite yo ni tonbe atè, ni tonbe nan mi, pa kite yo fè kou rate. Menm jan lè pèp Filisten an t ap batay ansanm avèk Izrayèl. David ki te debake nan batay la, li te ranmase senk ti wòch, grenn wòch li te mete nan flonn nan. Lè l te tire l sou Golyat, ou te dirije wòch sa a, li t al tonbe nan fontenn Golyat e l te sot tonbe, li pa t leve. Ebyen, papa, nan minit sa a, Ke chak grenn katouch polisye snaypè ap tire ou va dirije yo dirèkteman nan fontenn boul mikwòb izo, ti lapli pou site sa yo sèlman. Papa, m ap mande ou pou beni zam lapolis. Ke chak grenn katouch lapolis tire ba yo direksyon pou yo gaye kaka bandi. Egzèse dwèt lapolis, egzèse ponyèt yo, egzèse entelijans lapolis papa nan moman an. Pèp papa nou mande ou tanpri fè lapolis pa gen okenn anvi ke anvi gaye kaka bandi mete sekirite ke tout ti fanm kap rele polisye yo pou detounen atansyon yo papa nan moman an. Bay ti fanm sa yo mal mouton. Ke tout anbasadè ki konn ap rele pou di kanpe operasyon alelouya papa humm gro wi ke tout anbasadè ki konn ap rele di lapolis kanpe operasyon lè yo preske fin pran bandi yo fè pandan yo ap pran telefòn nan pou malkadi pran yo senyè. Ke nèg ki nan gouvènman ki konn ap finanse gang menm jan frè Joseph yo te vann li apre kèk tan ebyen laglwa ou ta pral briye an Ejip ebyen fè gon pouse ki pran nèg sa yo ki konn ap finanse gang nan pandan lapolis Ap fè operasyon papa Pou yo desann Pou yo pral pote lajan ak bal pou bandi Pou la polis tou gaye kaka yo le syèl Nan moman papa Nou leve pèp ayisyen an devan ou Kap soufri Nap mande ou pou mete pwisans ou nan manchèt nou yo Poun mache pran bandi. Bandi nan katye popilè, bandi nan primati, bandi nan ministè travay, bandi nan ministè afè etranje, bandi nan ministè kominikasyon senyè, bandi nan lasante, bandi nan ekonomi, bandi nan edikasyon, bandi nan komès, bandi nan anviwònman, bandi nan defans. Papa, nou leve pèp ayisyen an devan ou. Ba yo entèlejans pou ke yo konprann yo dwe asire aryè lapolis. Kote lapolis fin tire yon kout bal bandi ya tonbe ebyen pou yo menm yo rale manchèt yo pou yo fin fè rès la. Paske nou konnen lapolis pa gen gwo mwayen yo toujou di yo gen mèg mwayen. Ban nou fòs pou nou fin fè rès travay la pou yo pa gaspiye bal lesyèl. Ke chak grenn katouch lapolis tire. Amen alelouya! Ba yo direksyon. Papa map mande w pou fè la police wè klè, ba yo entelijans, mete limyè ou nan w yo, men kanta pou bandi yo le syèl fè yo wè twoub lè yo ap tire. Papa nou konnen oligak kòwonpi nan peyi dayiti yo, yo pwisan anpil e yo ini. Fè batay pete nan mitan yo, lage dife nan kan dyab la le syèl, epi nou menm ti pèp la ak manchèt nou pou nou fin fè rès la delivre pèp ou a senyè woy papa nan moman an nou leve komisè Muscadin devanw double pwisans li bali yon doub pòsyon lèspri senyè gade nou vide benediksyon sou komisè a vide vide vide vide vide vide lesyèl bali plis lanmou plis entelijans plis sajès ouvri jel kondil papa pou l kontinye fè travay la nan nip peyi a papa kè tout nèg kap pwoteje gang finanse gang avili yo non pou nou menm nou mache fin fè rès travay la paske n konnen mechan yo pwisan paske enpinite senyè renye twòp nan peyi sa alelouya. Li lè li tan pou peyi a gen sekirite. Li lè li tan pou enpinite sispann renye. Nou mande yo tout bagay sa yo, pa paske nou bon non, men se nan non Pitit ou. Bwa kale, bwa kale, bwa kale, Kounya se bandi k anba bwa. Bwa kale, bwa kale, bwa kale, pèp la fache, n ap gaye kaka yo, woyy, woyy, gade parenn no, pwèl fiyèl boule met paw la alatran. Lanmò ki pral frapee tout moun ki anpeche peyi Dayiti delivre. Li vini li mande pou bandi yo depoze zam eehh se kwa listwa Apot? Apot la anonse 3 jou jèn sou Channmas. Ann tande l ansanm non men grèf grèf Apot la eehh pati ansanm avè m wi pèp Ayisyen men de tout fason. Kite m fè ou tande Apot la ki t ap bay detay sou twa jou jèn ki pral fèt la, se ekstrèmeman enpòtan. Alò, mwen se Esther, Esther Pierre, lidè Menge, Ministère Mondial d'Evangelisation de la Nouvelle Jérusalem. Menge, ki se M-M-E-N-J, se yon òganizasyon kretyèn ann Ayiti e ayè k ap fè travay espirityèl e sosyal nan peyi a. Donk nou deja pakouri tout 10 depatman la, alò 9 depatman an, pou la libertasyon espirityèl dAyiti. Donk anfèt se sa anonse Esther Pierre, yon jèn k ap milite an Ayiti, k ap fè yon travay. Talè w ap milite nan kisa cheri, j konpran ryen jiskaprezan. Espirityèl pou avansman peyi a. W ap lite espirityèlman pou avansman peyi a. Se sa. Ok, ann avanse. Avansman Wayòm de Dye nan peyi a. Ok. Alò, ki prensipal aktivite ou, Sè Esther? Nou preche levanjil, nou konseye dè jèn, nou priye avèk moun ki malad egalman, nou travay nan kèk zèv sosyal, nou fè asenisman. Ok. Nou ede timoun al lekòl, nou fè plizyè lòt travay jan Bondye pèmèt nou fè l, jan Bondye ban nou kapasite ak mwayen pou nou fè l. Donk, ou prevwa reyalize yon aktivite, aktivite a se ki sa? Nou deja te pakouri tout 9 depatman an nan yon kanpay devanjelizasyon pou liberasyon espirityèl peyi a. Talè, talè, ou di m 9, ou di m, ou di m 10. Ret 9 depatman kounya? Ma sè, eske lwès la pa ladan l kòm teritwa pèdi? Paske m pa konprann, m pa konprann sa k pase menm. Nèf dis, je comprends rien. Ou di ou fè nèf depatman, eske lwès pa ladan? Pa vin, madanm, silvouplè. Pa vin bese pwisans manchèt la nou. Ann ale, di nou pou ki sa w la. Paske nou kapab konprann byen ke peyi a li alafwa gen pwoblèm politik e li gen pwoblèm espirityèl. Menm si gen diferant kriz nan peyi a, nou kapab wè l, kriz sanitè, kriz alimantè, nou genyen kriz politik, men nou genyen egalman kriz espirityèl tou. Donk, nou konnen lapriyè pa ka chanje Ayiti, lapriyè sèlman. Men nou priye tou pou kreyati a kapab chanje kè ayisyen pou tou pwisan pou Bondye lavi a ka chanje nan donk trè byento premye de twa jwen nap genyen jèn nasyonal tout peyi a nou mande tout moun menm si w pa kretyen menm si w ta mizilman menm si w ta vodouyizan depi w konnen gen yon kreyatè pou ta fon kri devan Bondye pou peyi a soti nan sal ye paske nou tout konsyène nou tout ap soufri nou tout bezwen chanjman donk premye de twa jwen Nou gen yon jèn nasyonal ke n ap envite tout moun, tout moun. Ki kote jèn sa ap òganize? Chandmas. Ok. Jan m sot di l, nou deja. Frè e sè nou envite wi Chandmas. Mache a manchèt nou. Mache ak manchèt nou pou n al kri, pou n al priye, pou n al fè kri devan Bondye. Mache ak manchèt nou. Nou pa ka depoze manchèt nou non. Fè 9 depatman an nan yon kanpay devanjelizasyon paske nou mande Bondye pou l pwòpte peyi a, pou l pirifye peyi a, pou l klotire peyi a, pou l. Wap tande Bondye ap mande Ayiti 3 jou jèn men la m confuse. M confuse nan levanjil. Koman Bondye ap mande Ayisyen 3 jou heheheheh men kiyè Dye la a? Dye ou lè Ayisyen? Koman Bondye ap mande lè Ayisyen 3 jou jèn men Bondye pa gen travay pou l fè. Kounya la pou Bondye ap mande lè zayisyen 3 jou j non ou wè la a lè zanj pa bay rapò sou sa kap pase nan peyi dayiti m di nou zanj yo pa bay rapò nou dwe panse se blag non zanj yo pa bay rapò pèp ayisyen pase si zanj yo te bay rapò m pa ka konprann pou apòt la di m depi lè l piti l tande Bondye ap mande ayiti 3 jou jèn ki kote Heh nan la bib bondye tap mande les haïtiens 3 jou jèn je ne sais pas men kim byen kem pa li bib la depi on bon bout tan men sa pa vle di kem bliye vèsè yo pou sa hein non jezi mèt la gen jezi mèt vini wi jezi mèt vini pase si bondye ka mande haïtiens 3 jou jèn jezi mèt vini jezi mèt tounen madanm jezi mèt tounen vre wi Kel lage kat van epi nou nou li fini. Sil pa vini mwen pral rankontrel. Pase la mpaka konprann pou Bondye ap mande les Haïtiens 3 jou jèn. Eeyy mon Dye. Ann avanse ansanm avèk la pwofesi. 3 jou de jèn sou plizyè prezidan ki pase pou yo ta pran dispozisyon pou mete peyi a an jèn. Donk nou menm. Ok mete peyi sa vle di se peyi a k pa an jeune ki fèl konsa peyi a pa an jeune pèp ayisyen fòn met peyi a an jeune ok. Mwen ki se yon jèn kretyèn e se nan relijyon krisyanis lan ke mwen ye donk map envite tout moun nèt tout kretyen nèt vini nan jèn sa chandmas e andan jèn nan nap genyen 2 jou de marche nap genyen li nan dèlma. Waw 2 jou de marche on dirè se sè mini jistis teritwa pèdi. 19, Kafou Ayopò, yo rele l Kafou Rezistans, n ap moute la epi n ap desann Boudon pou nou rive Chandmas, 2 e 3 jou. Donk, m envite tout moun, si ou aletranje ou pa ka antre pou jèn nan, nou mande ou pou pase jèn sa lakay ou. Pase moman an lakay ou, priye. Si w aletranje! passez deux jours à la prier. Mais il y a les billes, madame oh. Il y a les billes. Il y a l'électricité à payer. Hein? Téléphone, oh. L'eau. Tu vois. La voiture tout ça. Il faut passer des jours à prier chez toi. Si tu n'es pas en Haïti, si tu ne peux pas rentrer en Haïti, Heh An kontini madam oh. Paske son kri nou bezwen fè devan Bondye. Ok On va fè un kri devan le Dye. Ahh Kòm sa men je konpran ryen. Kòman sa? Pale ansanm avèk nou. Pou nou kapab di Bondye mèsi ak sa kap fèt la. Jèn sa kapab pote kòm benefis pou peyi a. Nou konnen tout sa ki egziste nan tanporèl la, nan mond nou kapab wè a, mond matyè la, mond materyèl la, li dabò egziste nan espirityèl la. Nou kwè ke si lespri Ayisyen chanje, yo chanje mantalite yo, chanje fason y ap panse, y ap aji diferan. Y ap fè chwa de lidè onèt, penpòt nan politik oubyen nan nenpòt lòt domèn, nenpòt kote moun nan ap fonksyone, l ap travay, l ap kapab pran de desizyon ki konfòm, ki byen pou ede li menm, pou ede lèzot. Donk pou sa yo fèt fòk ayisyen gen konsyans. Alò nap priye Bondye. La konsyans, la konsyans des haïtiens. Il faut prier. Dye pou l kapab konvenk kè ayisyen pou yo chanje mantalite. Oh on va convaincre les coeurs des haïtiens bay chanje on va prier ensemble allons-y madame Nou bliye pa vo machet pèp ayisyen se ekstrèmeman enpòtan. Kalite. Donk se se objektif majè priyè sa a. Si kè ayisyen chanje yo pap jete fatra nan lari, y ap respekte youn lòt, y ap renmen youn lòt. Talè talè bon m di w bagay madanm. Sa vle di lè yo lè yo ale aletranje yo pa ka jete fatra nan lari. Sa vle di kè yo gentan chanje yo gentan fè 3 jou jèn. Makak yo pa jwenn oubyen lalwa k pa egziste nan peyi a. Mwen jkonpran ryen. Lè ayisyen sèlman pile kay blan li pap jete fatra nan lari. Li sèlman rive nan ayeropò tousen louvèti kòmanse gaye fatra. Mwen jkonpran ryen. Non la jezi mèt vini. M di nou jezi mèt vini. Non mwen prè. M prè wi. M prè. Ikey lage 4 van. Se sa nou vle. Nou vle pou nou gon lòt tip dayisyen. Si ayisyen chanje, nap gon nouvèl Ayiti jan nou tout ap konnen l la. E pwoblèm nan se ayisyen li. Alò nap mande Bondye pou ayisyen kapab dakò pou lespri de Dye, lespri kreyatè la, souf tou pwisan chanje ayisyen yo. Alò sè Esther lè nou konsidere sektè relijye an, sitou nou deja konnen nan kesyon sekirite peyi an gen anpil men tranpe atravè dèyè Moun ki fè pati nan sektè relijye peyi Dayiti tèlke Sendika Kadi dè Prèt e menm dè non de pastè ki site tèlke lè nou gade nou wè gen pastè tou trè byento la nou sot wè ki an di gen dè jès kòmsi yo konn ap fè sou rezo e avèk dè pitit yo. Oubyen ki pa p fè kominote evanjelik la byen, ki pa p fè bò lakay ou byen, chanje konpòteman. Paske nou kapab di tout kote gen koupab nan peyi a. Tout sektè koupab. Mwen menm nan sektè ke m ye a, e nou pli de 50 pou 100, nou koupab. An Ayiti, nan Karayib la, se yon popilasyon ki pli jèn, e gen plis fanm an Ayiti. Donk si gen plis jèn e plis fanm an Ayiti, nou kapab konnen si deja peyi a la 52 pou san, mwen sèten ke 52 pou san sa a gen plis fanm ladan l, gen plis lajenès ladan l. Donk mwen vin konprann ke pwoblèm nan, si legliz te aji yon fason, wi nou pral nan syèl, wi n aksepte Jezikri, men nou moutre moun yo tou pandan y ap viv sou tè a fòk yo viv byen, fòk yo konfòme yo, fòk yo konpòte yo byen, pou nou moutre yo pou yo lwayal, pou yo entèg. Mwen kwè ke nou t ap gen yon lòt Ayiti. Donk pwoblèm lan li tout kote. Wi m kapab di pastè bay pwoblèm, pwofèt, apot, evanjelis bay pwoblèm, politisyen bay pwoblèm, sektè prive dè zafè, yo tout koupab, nou koupab, medsen koupab, medya koupab. Se sa k fè nou preche yo pou nou di yo ke pou yo repanti paske Ayiti nan moman an gon fòs lamò sou li. E fòs lamò la nou menm k ap priye nou kwè ke menm jan tèks la di l nan bib la Jezi gen kle lamò, li gen kle sejou dèmon, donk nou pale avèk lamò. E ou pale a lamò? Elle a parlé avec la mort non nap ret ici hein nap kanpe la on s'arrête ici hein madame on s'arrête ici hein Jésus oh. Eyy ya pastè manchèt pastè manchèt silvouplè di nou eske se lè pou nou jene oubyen nap chanje sak fas ansanm avèk ensekirite a kap bay problèm. Epi tou gon seri de moun kap di nou konsa piga n pote manchèt kisa moun sa yo ye pastè manchèt ban nou ti limyè hein fikse levanjil la pou nou paske nan sa nou ye jounen jodia eske nou sipoze pran sak nou oubyen n sipoze chanje sak la Ann ale pasta. Se pou tande w moun ap di w ou pa fèt pou pote manchèt se w kidnapè l ye. Ah bon? On asasen on vòlè. Talè, depi moun nan di w pa gen dwa pote manchèt sa l ye? Li son asasen, li son vòlè. Repran pou nou pastè. Moun ap di w ou pa fèt pou pote manchèt se w kidnapè l ye. On asasen on vòlè. Veye l. Veye l. Sa vle di la si m byen konprann pastè, E Anel Belizaire nan jou pase yo ki te di nou pa pote manchèt son vòlè son kidnapè li ye ok pastè alonzi kounya la ann ale nan dosye jèn nan. Kòm zòrèy pa fèt pou pi long pase kò nap pran konsèy pastè a men a on kondisyon. Dakò. Se pou pastè a mennen 2 chèf bandi ke lapriyèl te fè konvèti ba nou lè sa na fè menm jan avèl. Se pou misye a pran sak li poul lapriyè epi poul konvèti 2, nou pa mandel plis ke sa, 2 chèf bandi epi mennen yo vini epi. Nap pran sak pa nou t. Sa a! Vwala pèp ayisyen, men nouvo sak pou nou chene a. Se manchèt nou l ye. Se manchèt! Vwala! S avèk sa pou nou chene pandan dènye moman yo la. Nan dèyè bandi yo an avanse pasta. Hahahaha Alelouya! Menm si w fèt an metal. Pap koupe w! Ba ou pou m pa ba ou l. Depi m ba ou l w ap pran l. Amen! W ap pran l. Yo bezwen nou pou nou priye pou yo. Wi. Pou yo ka konvèti. O wi. Enh. Yo konnen se priye m priye anndan legliz la pa vre? Ui. Si yo te bezwen chanje vre yo ta vin priye ansanm avè m. Amen! Nap gaye kaka bandi pèp ayisyen. Kouman yo fè pa vin priye avè m yo vin tire sou mwen. Mezanmi. Ahh chèf ki. Mwen menm m poko janm di sa. M konn di nou sa deja e m p ap janm di sa. Senyè, frape yo pa larepantans e non pa lamò. Kounye a pou m ap priye pou bandi frape yo a larepantans. Men se kwa listwa pastè? Ann avanse non. Pou yo ka vin temwaye pou Bondye. Amèn. Bondye pa grangou temwayaj. Mezanmi. Nou ase la pou n temwaye pou Bondye nan jounen an. Mezanmi. Bon bandi ap fè m kriye. Ou wi. Epi mwen m ap priye pou li. Mezanmi. Kilè m ap gen tan pou m priye a la. Kouman pou fè priye lè kè w ap kase. Mezanmi kounya la pou m sou chanmas. Poum sou channmas map lapriyè epi lapolis ap koko kout bal nan mouda izo kotem pral fè lapriyè koman m pral fè lapriyè lapriyè sa koman m pral fè jene jene sa pèp ayisyen poum sou channmas wi epi map lapriyè epi lapolis ap kout bal ansanm avè bandi men se kwa listwa ha. Kouman pou fè priye lò bandi a brandi yon gwo zam sou ou? Ki lapriyè ou pral fè la a? Hein? Lè pou m vin legliz la m travèse kadav, m travèse barikad, m travèse kawoutchou k ap boule, lè m rive legliz la, tèt mwen anboulatcha, pitit mwen m kite dèyè m pa konn si m ap jwenn epi m pral priye. Ahh Pou kiyès pou m priye a? Pou bandi yo chanje. Grangou nan dèyè mwen, lamizè nan dèyè m, epi m ap priye pou ki moun? Pou bandi yo. Ahh se kwa listwa w? An n fon ti reflechi byen eme. Mezanmi! M pa ka peye kay. Pitit mwen pa ka pran lari a pou l al lekòl. Mwen menm m pa ka vann kat grenn pistach mwen an pou m jwenn manje m bay pitit mwen. Epi, ki sa m ap fè mwen menm? Pou bandi a konvèti. Sa m ap jwenn nan konvèti l la? An? Mezanmi! Lè bandi a konvèti, sa m ap jwenn ladan? Lap fem kriye Mwen map priye pou li Banm on vèsè m ka priye pou on moun ki rayim On moun ki pa vle wèm men pa pou on moun ki pran zam ni l brakel sou mwen Kot la priyè a la kman map priye a la Sim ta gen on priyè se pou m di senyè sovem Ahh. Wi. Konprann. Ok. Jovenel pat konn poul te priye. Ou wi. Men wi se vre. Lè l tande moun yo deyò a ap kow kow kow se poul te pran sak li madanm ni pitit li senyè konvèti bandi a senyè se bon moun yo ye senyè. Se pou anvi fè premyè kout manchèt la. Ayayay gen bon Alelouya. Bandi a ta konn tande konkonko w deyò a epi ou menm ou gentan mete koulin ou gade non pèp ayisyen devan konsa fò gentan sou lage premye kout koulin nan nan mouda bandi pou gaye kaka l alelouya gen Bondye. Se pou wap tann son lot moun ki pou fel non. Non fò gentan exactement. Konn sa k pase? Lè David fin di pawòl sa a, li pa di Golyat anben vin pou w wè non, vin nan, vin nan. E kapon k pale konsa l kouri sou Golyat. Li vire wòch la, l vire li lage l. Kòw! Golyat tonbe plat atè. Ou konnen yon bagay? M mèt di w yon sekrè, menm si nou bay enmi an do. Ou wi, Nou voye manchet la e li kap pran. Amen amen alelouya hahaha alelouya papa haitien menm si nou bay enmi an do nou tire manchèt la e li kap pran pase priyè a fèt. kit n tire l devan, kit n tire l dèyè, agoch, adwat, egzèse ponyèt la Senyè, fè ponyèt la tankou vantilatè nan nenpòt direksyon pou l gaye kaka bandi. Amèn wi, amèn nan avanse. Amèn. Fè ou mèt voye l avèk asirans. Voye l avèk konfyans. Voye l pa lafwa. Enmi an mèt dèyè do nou. Nou voye manchèt la devan. E li ka pran. Prevansyon n ap fè. Manchèt la se yon prevansyon. Se yon estrateji. Wi, se yon prevansyon kont lensekirite. N ap defann tèt nou. Se yon lòt mwayen pou n goumen. E se yon lòt sak pou nou jene. Exactement nouvo sak pou nou jene pandan dènye moman la pèp ayisyen se manchèt nou amen wi lè kretyen. David avek on ti roch. Wi. Li pran apot la l met nan festival la. Epi profet la Doktè a, pastè a, evanjelis la rete nan makout la, y ap fè klap, klap, klap, klap, klap, klap. Epi lè l lache apot la, tout lòt kat minis yo ap bat men. Epi, kèlkeswa kot Golyat te ye a, se li wòch la pral pran. E wòch la pa frape Golyat nan lestomak. Li pa frape l nan dan. Li pa frape l nan je. Li pa frape l nan pye. Li frape l nan fontenn tèt li. E pil malpwoprete a tonbe atè. Briiuu! Mikwòb la tonbe atè. Alelouya! David pa t bezwen pote yon epe paske. Golyat te gentan gen epe. Li rale epe a. M ap imajine David an jenn ti gason kenbe epe a de men pou l fè efò pou l rale epe Golyat la, epi pou l leve l, epi pou l frape l nan kou Golyat. A! Filisten yo ret lòt bò, yo di, Estrateji Golyat la mache! Wi, e jwe l ap jwe. Y ap gade pou wè ki sa Golyat ap fè. Yo panse Golyat ap jwe avèk ti David. Se la yo gade, yo wè tèt la nan men David. Yo pran kouri, yo pran rele. Ee! Goliath tonbe. Amen. Ak manchèt nou an. Wi. Gang yo pral tonbe. Alelouya gen Bondye alelouya hahahaha ak manchèt nou an pèp ayisyen gang yo pral tonbe ak manchèt yo gang yo pral tonbe Ak manchèt nou gang yo pral tonbe alelouya amen an avanse pastè. Si yo bezwen viv pi lontan, ravitaye tout lòt kote, evite legliz de Jezi Kris pou l gasp. Paske bò isi a nou gen Letènèl dè zame e nou gen manchèt. Amen! Hein! Tande, youn pa mache san lòt. Y a Letènèl dè zame ou y a lè manchèt. Youn pa mache san lòt pèp Ayisyen. Ou ap lapriyè ou gen manchèt ou pou gaye kaka bandi. E mande le seyè poul egzèse ponyèt ou. Ann avanse pastè kontinye bay levanjil la. Map ba ou yon dènye tèks pou nou fini. Se Neyemi chapit 4. Nou pral wè Nou pap pale ak enbesil yo paske yo pa ka aprann. N ap pale ak moun ki inyore sa n ap di la a. M ap pale o zanfan de Dye. Mezanmi pèp ayisyen ou pral nan mache a fòw gen manchèt ou nan men w ou pral mennen timoun yo lekòl fòk ou gen manchèt ou nan ou pa konn kote wap kwaze a yon bwa kale ou pral nan biwo a fòw mache ak manchèt ou tout kote ou prale fòw gen manchèt ou nan men w ou pa kab deplase pou kite manchèt la atè fòw toujou ame ansanm avèk manchèt ou ou pa konn kote yon bwa kale ap fèt se sa wi. Pandan ke pèp Izrayèl la ap travay, pandan yo sou chantye pèp ayisyen, men yo chak te genyen zam yo sou yo, manchèt yo, epe yo te sou yo. Wap mennen timoun yo lekòl fò gen manchèt la pou pwoteje tèt ou. Ou prale nan biwo a fò pwoteje tèt ou. Ou prale labank fò gen manchèt ou nan men w Wa konn kote wap kwaze a yon vye bra kale. Yo tap travay a kon men e lot men an te gon zam ladan. Si poun rive la fòn fèl. Amen. Moun kap pote chay yo te gon chay sou do yo ak yon manchèt nan lot men. Te oblije gon manchèt nan ren yo. Amen. Eske nou tande sa? Amen. Eske nou tande sa? Amen. Alelouya. Pa kwaze bra w pou di Letènèl pral goumen pou ou. Evre. Se pou goumen pou pitit ou. Amen. Pou madanm ou. Amen. Pou pitit fi ou. Wi. Goumen pou mari ou. Goumen pou kay ou. Se sa. Si wap tann se la polis ki pou vin goumen pou ou wap. Bandi deja gaye kaka w. Gentan chire gon pakèt moun ki mouri la polis pat ka fè anyen pou yo. Menm la polis la li gen bòn volonte men lè lal goumen e li k pèdi batay. Moun ki rete nan vilaj nan zòn kote k gen bandi yo yo tonbe dakò ak bandi yo. Moun sa yo sèvi de couverture pou bandi yo. Paske lè bandi a pran yon kamyon diri li bay yon ti mamit. Efektivman. Konsa yo pap janm ede lapolis fè anyen. Depi w tande yon moun ap di w ou pa fèt pou pote manchèt se yon kidnapè li ye. Yon asasen yon vòlè. Veye l. Veye l. Amen. Amen pèp ayisyen donk pa ezite tout kote ou prale mache ansanm avèk manchèt ou paske piyay la fini fòk ke nou gaye kaka bandi yo e aktyèlman la a bandi yo panike yo ap kouri kite pòtoprens yo ap rantre nan vil pwovens yo e medam matmwazèl se mesye dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke nan grandans. Zòn Rozo popilasyon an arive depoze lapat sou 2 bandi. Mezanmi lè w ap gade kòman yo rache nèg yo foure yo nan kawotchou son bagay apa. Eyy! Nan komin Rozo nan depatman Grandans, yo fè bwa kale sou 2 bandi. Mesye sa yo ki soti andedan Vilaj de Dye k ap kouri pou vin kache nan vil pwovens, pandan lapolis li menm ap koud bal sou baz 5 segond. Popilasyon an kenbe yo, li fè yo fè lo vyann apre sa l pase yo sou dife pèp ayisyen, li griye yo pou wè jan nèg yo rantre nan kawotchou. Mezanmi, imaj yo terib, bagay la konplike. Donk, pa ezite kontinye file manchèt nou pou n gaye kaka bandi puiske yo fè nou soufri twòp. Bon ce soir là et nou pral fè eh bien l'économie du bois calé n'est-ce pas c'est extrêmement important mète dzèr kòman nèg ye kòman lavi a ye kòman ou konprann bwa kale a èske pèp la fè benefis hein sak pase menm ou menm ki etidye l'économie donk fò ban nou detay Eske pèp la fè bon la ront nan bwa kale ya pale ansanm avèk nou se ekstrèmeman enpòtan. La ou pale de bwa kale. Yes. Pou mwen se yon se yon fason pou popilasyon ki rann kont ke leta fayi pou l reyaji pa rapò avèk menas bandi. Se yon bagay ki trè senp, se lejitim defans. Yon moun ou lakay ou gen fanmi ou, an di mwen menm mwen gen madanm mwen gen pitit pou m ta lakay mwen, mwen wè gen de nèg k ap eseye fonse baryè a. Si m rele lapolis ki se premye refleks la, yo pa vini, m ap defann mwen fason ke m kapab. Donk se popilasyon an. Sa vle di la mèt Edson deja gen manchèt ou? Haha! Sa se koul! Sa vle di mèt la ou deja gen manchèt ou lakay ou la? Ou rele lapolis, lapolis pa rive ou rale manchèt ou pou defann tèt ou? Mèt la deja gen manchèt ekonomik li pèp ayisyen, sa se enteresan mèt Etzer, ann avanse. Se fason ke l kapab defann li paske leta de dwa pa egziste. Men dezyèmman, popilasyon an santi ke gen anpil konplisite ant dèzòm politik e gang yo, li di ke si w mete l lan prizon ou pral lage yo, pito l touye yo pou l tou fin ak sa. E a prèv, mwen verifye yon enfòmasyon ki ekstrèmman sansib sa m pral di la a, tout chèf de gang ki ap opere nan Pòtoprens, a leksepsyon de Izo, fè prizon pandan 5 dènyè ane yo. Sa. Ya egzakteman ti lapli fè wi pi fò vrèmn pi fò wi yo te nan prizon libere yo libere. Vle di gen yon jij ki lage yo. Donk kijan w vle yon popilasyon kanpe l ap gade yon sistèm jidisyè ki pouri. ki anba anpriz nèg a vès ki se gang kap pwoteje gang, popilasyon an reyaji pou kont pa l. Donk pou mwen se fayit de leta de dwa ki kreye Bwa Kale. Le jou vin gon eta de dwa kote lajistis avèk lapolis ap travay nòmalman e pa gen konplisite ant moun politik avèk gang, popilasyon an p ap bezwen pran manchèt, li p ap bezwen pran wòch paske gon moun la ki genyen reskonsablite pou fè travay li k ap fè travay li. Sa vle di la mèt Etzè manchèt ou devan kabann ou lè w ap dòmi haha sa se enteresan sa se enteresan ooh manchèt mèt la devan kabann ou haha sa se enteresan mèt la aww waaww ou tande ekonomis la sa vle di l achte manchèt m pa kache di w manchèt la bay randman depi w gen manchèt ou pa ka pa fè lavant. Non se ekstrèmeman enpòtan mèt di ann avanse se two koul. Pou operasyon lapolis ap mennen nan Vilaj de Dye. Bon, mwen pa gen tout enfòmasyon paske se kanmenm de jounalis k ap bay brib bribib enfòmasyon. Mwen menm antanke sitwayen, mwen kontan chak fwa mwen santi ke lapolis mete pye l atè pou ke li batay kont gang. Mwen pa gen tout rezilta operasyon yo, men mwen menm kòm moun k ap viv Pòtoprens, mwen trè kontan e nou deja santi antre Bwa Kale e operasyon lapolis Depi prèske 3 a 4 semèn, genyen yon bès sistematik nan kidnaping k ap fèt. Donk pou mwen se yon trè bòn choz ke yo kontinye, ke yo rive non sèlman m ta di bare bandi yo pou yo pa opere men osi rive kraze gang yo e evantyèlman fini gwo jan yo di li mòtèlman blese yon ekip de nèg k ap rann lavi popilasyon an difisil e mwen panse ke nan yon sistèm kote ke lajistis pa twò kredib nan kesyon kenbe bandi, dè fwa gen dè moun ki mouri ou panse ke sèt yn bòn choz? Mesye ki konsèy wap bay avèk kesyon la polis avèk popilasyon se pa yon konsèy pou yo bwè kale la. Se toujou yon trè bon bagay lè popilasyon ap kolabore avèk la polis e se sak te fèl difisil pou batay kont gang yo paske lè w rive vilaj rive gran ravin ou gen enpresyon Gen anpil nan popilasyon an ki fon sèl avèk moun yo. Men si popilasyon an kounye a vin konprann ke se bò kote lapolis pou l kanpe, pou l kapab batay kont bandi, se popilasyon an ki ka ba w enfòmasyon, se popilasyon an ki kapab mete w sou men w antanke polisye, sèt yn trè bòn koperasyon ke n ap mande ke li kontinye davantaj jiskaske peyi a gen lapè. E pap ka gen ekonomi kap relanse si pa gen sekirite, pap ka gen touris ki pou vin si pa gen sekirite, pap ka gen eleksyon si pa gen sekirite, e se pou sa ke sekirite a rete yon chantye ki fondamantal, e pandan lontan nou te klèman wè ke gouvènman Ariel Henry pat moutre twòp enterè ak volonte nan konbat ensekirite. Ki lekti oubyen ki analiz ou fè pa rapò avèk adelante Ariel Henry ap fè nan zafè òganize eleksyon nan peyi a? Mwen pa panse Ariel Henry mèt tèt li e m pa panse ke li kwè nan eleksyon ke li panse ke lap fè jodi a la tou. Mwen son demokrat, m ta renmen ke eleksyon fèt nan peyi a pou ke gen de nouvo moun ki monte pou kapab renouvle pèsonèl la. Men, lè w ap gad kontèks la, ou pa sèten, li plis parèt efè danons pou ke blan yo ki bòs li kapab wè ke l ap travay, men m pa kwè ke gen de kondisyon reyèlman ki ranpli pou ke eleksyon fèt osi rapid ke Premye Minis lan di ke l ap fèt. E se pou kesyon Konsèy Elektoral la ki sanse an branl la, ke Ariel Henry ansanm avèk Sektè Prive a, ki mete ansanm pou prepare pou fè eleksyon. Mwen pa panse ke. CEP kap monte la a pral fè eleksyon reyèlman, sa se opinyon pa m, yon lòt moun kapab gen yon opinyon ki kontrè. Nou wè fim sa a deja nan peyi a. Mateli te fè 5 CEP, li pa rive fè eleksyon prezidansyèl. Jovenel te fè youn, li enstale l ennan, lajan depanse, Matyas Pyè 45 milyon dola, pa gen anyen k fèt. Donk, mwen menm mwen pa, mwen trè septik e m ap tann ke reyèlman ke ta gen kondisyon pou sa, ta genyen tou de moun kredib, yon CEP kredib, men avèk yon pouvwa an plas ki ka montre volonte reyèl li pou l fè de eleksyon onèt e kredib. Si w ta konseye Ariel Henry nan sitiyasyon sa, sa w ta p di l? Demisyone. Haa! Dènye konsèy Mèt Etzer pou Premye Minis Ariel Henry se demisyone. Donk Bwa Kale a bay rezilta, Popilasyon kontinye achte manchèt pou pwoteje tèt ou, pou defann tèt ou paske sitiyasyon an difisil, 2 milyon ayisyen 2 milyon manchèt, pap pa dap nap rezoud pwoblèm ensekirite a, m pat janm panse gang yo te pè manchèt konsa hahaha se sa tèlman cute pèp ayisyen lè w gade se wach wach wach wach on ti tan tou kout li pa la ankò Malgre sa, gen anpil lòt ki kontinye nan menm mouvman enben popilasyon an to ou ta l ap rive sou. Medam, matmwazèl, zè mesye le nimewo 305 731 67 42 pou ke ou kapab patisipe ansanm avèk nou nan show sa pou w di nou ki kote w ap koute mesaj ou pou lapolis ak popilasyon an e kòman w ta renmen Bwa Kale a avanse pou yon pi bon rezilta toujou. 305 731 67 42 se nimewo pou kapab rele pou patisipe nan emisyon an ansanm avèk nou. Hello bonsoir fouco. Allo Allo bonsoir. Bonsoir fouco. Koman lavi a ye ki kote wap koute nou ki mesaj ou gen pou la police e koman ou ta renmen mouvman avanse an ale rapid. Mezanmi fouco m te telman bezwen sèvo m te bezwen pran do chat m welo m paka rantre se man se yon manman ou genyen nan florida m nan florida m nan lantana la m ekri nan li jodia nou byen nou byen. Kenbe fèm pa lage. Se yon batay ki di anpil e nou nan yon zòn ki stratejik Vilaj de Dye nan fason nèg gang yo, malfwa yo, yo enstale lòt bò a, yo met anpil pyèj. Nan sans ou menm Bertho ak tout lòt yo n ap priye, n ap kontinye lapriyè pou polis yo pou Bondye pwoteje yo. Alelouya! Map tande w depi New York Fouco. Monchè travay sa w ap fè a son travay ineksplikab. Son travay ineksplikab. Mwen espere ke Mwen espere ke Bondye fè nou rive a la fen batay la paske batay la pa piti. Nou pap kanpe. Depi lè depi lè Bertho te lanse operasyon 2 milyon manchèt 2 milyon moun a Finalman nou rive e nou mande pèp la pa kanpe. Si nou kanpe, se nou k ap pèdi paske nou pa gen defans. Efektivman. Mèsi fanmi. Mèsi pou patisipasyon ou. Dakò. Bondye beni w tou. Alo, bonswa. Alo. Alo. Bonswa koman w ye fanmi ki mesaj wap voye pou lapolis. Bon mesaj map voye pou lapolis se pou lapolis kenbe la epi fok popilasyon an akonpaye lapolis pou dyaspora yo ka vin antre nan peyi yo epi m ta renmen pou dyaspora yo ta sipote bon grenn lapolis kap ap ede nan travay sa pou yo kraze tèt vagabon kriminèl sa yo. Dakò. Alright Fouco. Bay, se te yon plezi. Mèsi fanmi pou patisipasyon w. Dakò. Nap pran yon lòt zanmi, alo bonswa. Alo Fouco. Kòman lavi a ye? M salye w, kòman nou ye? Mwen salye w, m salye oditè kap tande Fouco. Se yon plezi pou mwen Fouco pou m tande w aswè a, kap byen pase? Se yon plezi pou nou menm tou. Frè mwen ki mesaj wap voye bay lapolis paske dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou la a, gen anpil moun ki gentan achte chanpay yo, yo ap tann paske sitiyasyon an konplike sou Channmas, ki mesaj wap voye pou lapolis? Bon spesyalman mwen menm mesaj pam nan map voye la se pou pèp ayisyen. Ok. Map di pèp ayisyen e bwa kale a kòmanse men bwa kale a poko kale vre. Tout otan ke bwa kale a pa rive sou Ariel Henry ki te patisipe nan touye Jovenel antan ke yon kriminèl, li pa rive sou Don Kato ki te di mango a mi, li pa rive sou Andre Michel ki te di y ap depatcha Jovenel Moïse, li pa rive sou Youri Latòti, sou Nènèl Kasi, sou Rejinal Boulòs, Bwa Kale a poko kòmanse. E si y ap fè Bwa Kale, kòm m tande y ap pale de eleksyon, si yon pati politik aksepte al nan eleksyon ak Ariel Henry, ou mèt konnen e menm jan ak Ariel Henry l ye. Se menm kriminèl avèk Ariel Henry l ye. Mwen menm m panse pandan polisye yo te nan. ap dèyè izo tap tou gon ekip ki dèyè kay Ariel Henry a ki tal pran Ariel Henry tou paske izo pa bandi pase Ariel Henry izo pa bandi pase Andre Michel izo pa bandi pase Nenel Cassy izo pa bandi pase Nel Cato Don Cato e se nèg sa yo ki pwodwi izo e nèg sa yo pwodwi vitelòm vitelòm di se nèg sa yo zanmil yo ye se yo avèl yo te chita pou yo te fè fantom 509. Alò mesaj pam nan, si pèp la ap fè bwa kale ke yo kale bwa a tout bon. Men bwa a poko kale la. Ou konnen bagay labouyi a cho, yap pranl sou kote. Antouka nap ankouraje yo pou yo kontinye avanse. Menm pata renmen nan pranl sou kote a pou yo tou kite sa yo kite sou kote a paske sa te rive deja. Lè yo tap dechouke makout, tout gwo makout yo tout te pati, yo te egzile, apre sa yo retounen nan peyi a ankò. Mpata renmen chèf gang yo, Izo pa chèf gang. Moun ki chèf gang yo, Tandem nan telefòn nan pito silvouplè. Ok ok fouco hi koman w ye m renmen emisyon an m tande w yeah m tande w chak swa ok fouco hi. Tandem nan telefòn nan pito pa tande si wap eseye tandem nan tou 2 aparèy yo ou pap konprann. Yes map tande w lan telefòn nan konsèy ke map voye bay pèp ayisyen sa yap fè a yap fè yon gwo travay li s on travay total kapital Ayiti lè li tan pou Ayiti libere l an sa l ye a. Alelouya. Dezyèman, sa m ta renmen di, pran pran Nikaragwa an egzanp kote ke yo te gen anpil pwoblèm, menm pwoblèm Ayiti ap travèse la, kote bandi t ap dechire tap dechire popilasyon an tax peye ayisyen pa gen lajan poul pran bandi poul metel nan prizon poul okipe pou nou okipe yo bandi pa gen plas yo si se sa ou chwazi pou fè lè wap detwi lavi kretyen vivan wap detwi lavi timoun lavi granmoun ou pa panse a sa so nou menm nou paka panse a sa pou nou mete w nan prizon pou nou okipew m pap preche la vyolans but gon pwovèb ki di w la vyolans apèl la vyolans. Se sa l ye, se sa w vle, se sa w te seme, se sa pou w rekòlte. Amen. Nou pa ka al mete yo lan prizon, mwen menm m dakò san pou san avèk Bwa Kale. Se ba yo Bwa Kale. Lè fini demen di se bidonvil kote ki gen zenglen yo rete, se detwi yo, retire tout bidonvil sa yo paske li lè li tan pou Ayiti chanje figi l. Nou pa bezwen bidonvil yo paske yo gen kote pou yo kache. Lage. Detwi sa kote sa ki pase detwi ayiti va rekonstwi ayiti ap rekonstri nou menm diaspora nou ap desann lakay nou nou ap ede peyi nou rekonstwi se sa selman map diw e mwen diw felisitasyon pou travay wap fè a ou se yon poto mitan pou ayis pou ayisyen nan son travay wap fè a. Mèsi mèsi fanmi pou patisipasyon nap pran yon lòt zanmi alo bonswa. Koman tout moun yo jwenn nou la. Alo bonswa. Alo bonswa fouco. Kòman w ye bèl madam ki kote wap koute nou mesaj pou la polis mesaj pou pèp ayisyen nap koute w. Oh map tande nou depi Miami Florida mesaj map voye pou la polis e pou pèp ayisyen se pou yo kenbe fèm epi se pou yo kontinye travay ansanm paske nan yon peyi kote kote gouvènman pa bay Sekirite pa gen jistis se pèp la ki oblije bay tèt li jistis. So mwen byen kontan de mouvman sa ki kòmanse an epi map priye Bondye pou yo pou yo jwenn tout moun ki envòlv nan bagay gang sa. Se sam tap di. Mèsi bokou. Merci pou patisipasyon w ma chérie. Allo bonsoir. Wi bonswa fouco. Kòm ou ye bèl papi kòman lavi a ye. Pa pli mal non nou anfòm wi ew menm bò kote pou ou. Nou trè byen ki mesaj ou gen pou lapolis ak popilasyon an pale ansanm avèk nou. Wi bon mesaj pam mwen menm se li ap baze sou yon deklarasyon ke Malcolm X te fè Malcom X te di se yon sèl nèg a yon zam ki ka rete yon lòt nèg ki gon zam nan men l. Se nan sans sa a ke mwen menm m panse ke fas a a vyolans bandi yo, Bwa Kale a gen plas li anba. E se si, se si ou wè lotrejou Bwa a te fè yon ti dekale pandan 2 jou, ou wè nèg yo gen tan repran beton an y ap fè detay. Bon, epi m te bliye felisite w tou pou gwo travay sa a w ap fè. Epi fòm diw mwen menm avèk dam nan nan kay la la nou fanatik ou anpil. Sa fè plezi mèsi fanmi mèsi. Mèsi bokou nou renmen w tou mèsi bokou. Bye bye. Bye bye. Alo bonswa. Alo. Bonswa kòman lavi a ye silvouplè. Bonswa fouco e se depi boston. Sa fè plezi. Nou salye tout fòs polis la e son ansyen papa. Ok. E mwen swete ke mesye yo pa fè erè sa a pou yo pou yo pran mesye al nan met nan prizon. Yo ka bay opsyon an a sa ki rann tèt yo san kout bal pa tire. Egzateman. Men depi se nan kout bal li ye, tire sa pou pèp la. Alo bonswa fouco komanw ye. Nou anfom gras a Dye koman lavi a ye garson. Epa nou la cheri nou la nap tande w la mwen menm madanm mwen pitit mwen la nou sou do fouco gade nou pa rate yon emisyon menm. Sa fè plezi ki mesaj ou gen pou la polis avèk popilasyon ayisyèn nan. Bra kale tou limen fouco nou branche la depi Montreal. Aww bra kale bay la met pou nèg yo. Allo bonswa. Allo. Bonswa trè chè koman la vi a ye. La vi a byen. Allo bonswa. Ki kote wap koute nou ki. Tande m nan telefon nan silvouplè. Wi la m sa map tande w cheri. Dakò koman bwa kale a rive bò lakay ou ki mesaj ou gen pou la polis. A mwen mwen bwa kale a anpil. Sa fè plezi. M patisipe la m paka antre nan peyim m bezwen bwa kale a fini la an desanm la pou m vin bwon chanpay lan peyim mwen menm. Nyamnyamnyam! Ayayay mwen garçon se nan brasserie nationale m prale hahaha. Menl m avèw wap map baw kote w. Alelouya! Mache a bag ou sèlman hahaha. M pa gen pwoblèm pou bag la, bag la la deja. Alelouya gen Bondye wi map tou jwenn chans mwen lapolis met sekirite tande antouka mèsi pou patisipasyon w fanmi. M swete la polis la kontinye fè travay lap fè a. Amen. Alelouya. E spesyalman Sniper. Ha Sniper. Depi l lakou mwen tray ti fom kwaze avel kanmenm poum bal akolad pam nan. Pou travay lap fè a. Amen. Mèsi pou patisipasyon fanmi. Kenbe la Fouco. Dakò. Alo bonswa. Hello. Kòman lavi a ye? Hello. Wi, bonswa Fouco, mwen se yon sitwayen onèt ki konsyan de peyi m. Bon, m ap viv lan Pò Sent Lisi. Sa m vle di Bwa Kale a, sa m ta ankouraje Bwa Kale a, Pou nou sonje ki jan nou te met blan franse deyò. Si nou kenbe batay la konsa, n ap gen viktwa. Se pa ti bandi k ap met peyi nou an otay pou l mete n lan eta sa a. Nou bezwen mobilize. Bon, sa m ta di ankò pou tout oditè konsekan k ap tande, nou bezwen fòme yon maraton pou n ede pèp la avèk polis li yo, polis onèt yo. Men pwoblèm nou genyen, m wè nou genyen lan sosyete a, tèt la yo pa vrèman konsyan de peyi a epi polis la li kowonpi tou gen anpil melanj ki pa bon se sa k koz nap pran tan pou n reyisi men tout polis ki gen volonte yo yo ta merite gen yon bon lidè onèt ki pou yo fè yon maraton pou sipòte yo lan moman sa Nou menm dyaspora konsekan yo nou tout kap tande yo ta dwe gen yon lidè men pou mwen menm sèl moun nan moman sa m konsidere nou te ka pran chwazi ki gen ki konsekan ki gen konsyans se Miskaden nou te ka pran kòm yon lidè konsekan pou nou ta mete a la tèt operasyon bwa kale sa pou l ta kapab yon trezorye pou polis yo nasyonal yo pou ede yo avèk pèp la kap fè travay la pou nou ka ranpòte viktwa. Pase yo bezwen kanpe chan manch long san lage jiskaske nou abouti. Depi nou kanpe nou bay legen. Mèsi, mèsi, mèsi fanmi pou patisipasyon. Ok. N ap pran yon dènye zanmi. Alo, bonswa. Bonswa, bonswa. Kouman ou ye, Fouco? Nou anfòm wi, kòman lavi a ye? Mwen anfòm, mwen anfòm. Ki mesaj ou gen pou la polis koman ou santi bwa kale a. Ah bwa kale anfom e se jovens mwen rele mwen nan nò bouklin nouyòk map rele e mwen byen kontan e bwa kale sa ap fèt men kankou mesye ya te di anvan li poko rive kotel sipoze rive a se gen anpil men kache gen anpil nèg ki kache gen anpil moun E nèg kap bay zam nèg kap finanse bay yo yo poko yo poko manyen moun sa yo k pou manyen pou nou kraze sistèm sa menm sistèm ki te tiye jovenel ki ravanse tout prezidan nan peyi a li lè li tan vrèman pou ayiti chanje gon lòt gwoup moun ki sipoze pran peyi sa an tèt pou fè li on lòt bagay m ta renmen tou bwa kale a ta sipoze pase e nan moun kap vòlè tè dyaspora vòlè kay dyaspora e vòlè vòlè la bank bank banki bank account dyaspora frè moun sa yo yo fè nou depanse yon pakèt lajan ou gen avoka avoka yo pran kes yo yo konnen yo pa kab fè anyen o yo kab fè yon bagay e yap fè w depanse yon pakèt lajan e vòlè yo ye gon avoka ki di m kareman e si E moun kap vòlè tè fanmim nan e si son kliyan li li pap kab pran kes la aprè yo dim ou tout vòlè yo yo gen yo gen tout vòlè sa yo gen jij yo yo gen tout moun andan yo gen grefye yo gen tout moun aprè wap Yap, wap, wap depanse kòb, wap depanse kòb nan nan lameri, yap mande yon pakèt lajan aprè anyen pa janm Mhm. fèt. Nèg yo konti, kontinye ap bati, map, map, map di bann vòlè ki dan laboul 16 yo kap vòlè tè fanmi m yo, m pa bliye nou mesye, m te pale nan radyo deja nap vin pou nou, nou pa pè ou, nap tann peyi a bagay pou nou ateri sou nou, nou mèt bay vag poutèt nou pap bay tè a, tout papye nou kòrèk. pa vòlè tè fanmi an. Sèl jan pou vrèman vrèman fè dyaspora a antre vrèman nan batay sa a jan nou vle a, e pou bay dyaspora a yon pwoteksyon an, yon pwomès ke tout sa yo pran nan men nou yo, w ap reprann yo, kounye a n ap gen pwoteksyon pou nou viv nan peyi a. Mwen gen pitit, mwen gen sè, nou gen yon pakèt moun ki poko janm konn Ayiti poutèt bagay sa a. Apre nou nou tout se pwofesyonèl nou ye, nou ta renmen vin bay Ayiti èd, menm jan a lòt Jamayikyen, Trinidadyen, tout lòt moun nou konnen yo ap bay fanmi yo èd. Gen defwa nou wont e nan lòt peyi nou oblije ale pou nou al fè vakans, apre nou gen yon peyi avèk yon istwa konsa nou pa kab enjoy li. Yon lòt bagay tou pou nou travay nan peyi a, se edikasyon an. Twòp Ayisyen pa konn sa Ayiti a ye. Mwen menm ki nan dyaspora a mwen viv isit, mwen konn plis ke istwa Ayiti ke yon pakèt Ayisyen ki viv Ayiti, ki leve Ayiti. Se yon bagay ki pou nou chanje kanmenm apre bann vakabon ki pa Ayisyen sa yo ki nan peyi a, ki Arab, sa k Jwif avèk ki mete avèk ti grapyay Ayisyen a, blan yo pou yo vòlè peyi a. Li lè li tan pou mete yo an kote. Ok, sa se mwen te bezwen di. Mèsi pou patisipasyon ou fanmi. Abòne ansanm avèk platfòm pa w la ki se tak 509 tout ayisyen konekte e ou menm ki vle fè pati de vip Foukotyè Foukotyèn ou kapab tèks nou yon sms sou 305 731 67 42 e nan jou kap vini yo la monchè pral gen koze deyò wi yon bon ti bagay pou sonnen nan zòrèy ou Ahh on bon ti bagay bwa kale on bèl mizik pèp ayisyen e a chak fwa popilasyon pral bay yon bandi bwa kale fò pase mizik la pou bandi a pou fèl fon dènye danse epi pou bali bwa kale a se pa ti koze piti non e map anonsew gen yon dife ki pete turjo gen plis pase 2 kay ki gentan boule. Donk nap mande moun nan zòn nan pou rete veyatif puiske nou konnen pandan dènye moman yo la a, se vre ke kapab gen yon ensidan men bandi yo kapab itilize tout mannyè pou kapab defokis lapolis. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Randevou kase demen maten 6 zè pou Journal tout ayisyen konekte nou pral fè wonn peyi dayiti poun konnen chak depatman yo kòman yo leve e non sèlman sa tou kisa ki te pase pandan wikenn nan ansanm avèk ansanb de repòtè nou yo mwen diw mèsi non pam se fouco randevou kase demen maten 6 zè boul youn di lòt rete konekte ansanm avèk platfòm paw la mwen renmenw anpil moua.